Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la kay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Eske tout bagay anfòm? M espere ke nap tchenbe. Ebyen, eh ekoute, jodi a la genyen 2 dosye m vin pale de yo. E anplis, kidnaping. Nou konnen kidnaping nan. li refe surfas nan rejyon metropoliten porto presan depi kek tan la. An pil moun ap kidnape, an ta kapap di kidnapping ap fet. par vague. Pourquoi elle est là? Parce que d'après les dernières informations que nous t'ajoutons, c'est que une vague de kidnapping orchestrée par les gens qui habitent euh, dans une zone torselle là. Donc, les hommes armés, c'est au niveau de Tabar. Donc, au moins 4 kidnappings seulement hier matin, ki se mèkredi 16 fevriye an, donk anpil moun di lapolis sanble absan. Tèt chaje. Alò anpe pli ta n ap vini avèk enfòmasyon pou nou kapab pote detay ba ou sou moun yo kidnape yo. De lòt dosye yo se konsènan la zòn de Moleya epi Matisan. Men nan batay Matisan genyen sa n ta kapab rele yon batay ki ap fèt anlè. Dabò an nou pran dosye Moleya. Yè maten pandan nan emisyon mwen an. Mwen lage yon live e pi ya kelken ki a poste yon komantè dizan RL prod bagay yo pa bon nan mole ya paske nou wè anpil nèg ak gwo manch nan men yo debake nan zòn nan. Vin genyen anpil enfòmasyon par la swit ki ap sikile. Dè jan demand eske se la polis e dotre jan demand eske se de nèg ame. Men ekoute pa bliye il ya un Robin des Bois ki li menm nan plenn nan. e ki tanzantan ap fè sa n ta kapab rele yon veritab cha kwaze ansanm avèk nèg je nèf yo. Il saji byen de Ti Watson. Zòn Moleya a, li okipe yè jiske dan laprèmidi paske genyen enfòmasyon ki t ap sikile kòmkwa. Ti Watson li menm, se ta nan zòn sa a li twouve l. Tande byen sa m ap di. Vin genyen yon enfòmasyon parlaswit ki ap sikile kòmkwa genyen yon sitwayen obyen yon akwolit Ti Watson, yo ta koupe tèt li, yo koupe yon ponyèt li, epi yo ale avèk ni tèt ni ponyèt. Enfòmasyon sa a m di waw! Sak pase? Banm al chache genyen plis konfirmasyon. Ya kelken ki m di ke genyen yon zanmi ou byen yon pwòch Ti Watson ki ta fè l vini nan zòn sila. Genyen mesye ki rival yo konnen ke Ti Watson li menm ta nan zòn sa. Epi yo pote boure. Tande byen wi, sa se yon premye eleman enfòmasyon. Lè yo rive, moun yo t ap chache a, moun ki ta fè ti Watson vini nan zòn nan, ebyen, yo pa jwenn li men se yon frè l yo jwenn e koute, yo pale avèk frè a, frè a sanble reponn mal, epi, yo touye frè a. Men, tande byen, genyen yon ti konfizyon tou piti pou ta konnen, èske se lapolis? ki touye endividi sa ou byen se ta ekip rival la. Donk pou lenstan nou ap chache konfime enfòmasyon sa pou ou. Sitwayen sa li menm li pèdi lavi l vre men ekoute asavwa eske se lapolis ou byen se ta nèg ki anfas ti Watson yo nèg je nèf yo nan plenn nan e byen sa nou menm n ap chache konfime. Brèf nou vin ap chache genyen plis detay. Epi lè nou eseye ale a la sous, nou vin jwenn yon maksimòm enfòmasyon. Men tande byen, an matyè denfo, lè enfòmasyon yo vin jwenn ou, ou gon jan ou pran yo avèk pensèt. Ou pa ka ap fè voye moute paske w yon jounalis. Donk ou oblije trete yo epi pou di men sa ou jwenn kòm enfòmasyon pa rapò ak sitiyasyon sila. Fò n di ke anpil bal tap tire. Moun yo pat konn kisa pou yo te fè paske o bo milye de la joune paran tap kouri pasi pala pou al chache pitit yo lekòl paske anpil zam deplwaye nan zòn sila. Arab yo gon jan lè yo ba w enfòmasyon yo di w se bonbè. Ebyen nou pral rapòte kèk enfòmasyon ki rive jwenn nou. Enfòmasyon an di konsa, alò nèg yo pran se ta yon bon grenn, se frè Ti Lou, nèg ki te fè Ti Watson vin Moleya a. Jounen jodi a la n ta kapab di Ti Watson retwouve li nan yon sitiyasyon kote ke li pa gen lòt chwa ke swa ale pi lwen epi oubyen kanpe batay. Wi se sa paske jan bagay la vin ye la se kòm si m ta kapab di imedyatman nèg yo gon antèn ta di ke Ti Watson nan tèl zòn ebyen y ap pote boure. Pa bliye m di nou ke genyen sa n ta kapab rele yon flou ke nou ap chache konfime pa rapò ak enfòmasyon ki ta di se ta lapolis oubyen se ta nèg anfas Ti Watson yo ki touye l. Gen anpil moun ki t ap plenyen pou di ke lapolis li absan de sa k t ap pase a paske gen yon komisarya tou pre a Epi pou nèg ap debake ak gwo zam konsa ekoute, gon bagay pou nou konprann, kant nan yon komisarya, ta genyen anviwon yon dizèn de polisye, e dizèn de polisye sa ki pa byen ekipe, èske ou konprann oubyen ou panse ke polisye sa yo pral kanpe pou yo di ekoute n ap batay anfas nèg sa yo pou yo pa pote boure konsa? Epi. Gon bagay pou n konprann, li parèt difisil, epi kant se 2 bon zami ki vini 2 pire enmi, ki antre nan batay, ebyen m panse ke lapolis pa gen lòt bagay pou l fè ke veye popilasyon an, men ekoute bay nèg yo tèren pou yo batay. Paske jan bagay la ye la nan peyi Dayiti, m pa kwè lapolis pou kont pa l kapab rezoud on pwoblèm. Ou konprann? Donk bagay la te vreman myèl o nivo de Moleya a. Donk nèg yo kontinye ap chache Ti Watson e m gen presyon ke gen yon enfòmasyon ki rive jwenn mwen, m ap chache konfime pou nou, kòmkwa yo ta touye yon pwòch Ti Watson ankò, enfòmasyon yo di se ta frè misye. Bon, enfòmasyon sa nou pwofite mete li. O kondisyonèl. Bagay la grav nan plenn nan. Nou prale nan Matisan. Kout bal pete. Kout bal pete. Pa bliye m te di nou ke nèg Izo yo fè yon mur. Donk nèg y ap jere espas yo. Men fò n di ke gen yon batay ki eklate. Batay la plis konsantre anlè a. Se anlè a batay la plis konsantre. Pandan se tan, kat la li menm tou l ap batay. Paske. Yè 10 è di maten anpil kout bal e fò n di w ke Matisan li menm te bloke. Machin pa moute. Nèg yo ap tire men pandansetan tou y ap fouye. Men pa t gen anpil aktivite paske pa t gen anpil moun ki yo menm pase nan zòn sila. Tout abri yo te an mouvman. Nèg yo pase yon bon ti tan ap fè bal chante san kanpe. Goumen an vin nan 4 lan. Kote ke nèg ti bwa yo ta antre pou yo rekipere kay Jude lan. Yo pi devan, daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, paske nan zòn yo rele anba zanmann, anndan kat la. Donk, nèg yo ta sanse ap fè tout mannèv ki genyen la a pou kapab rekipere kat la nan men Izo. Men, èske se pral fasil? M toujou di sa paske, ay! Nèg y ap batay lontan e nou menm. Nou swete ke pou batay sa fini, wi fòl fini, fòk yon gwoup genyen batay la, o byen pou moun yo kite zòn nan nèt, paske batay la jan lap fèt la la, franchman m gen presyon ke li pa nan avantaj popilasyon an. Si nèg yo se pat nan blòk lari yo te ye, yo te moute sou tèt mòn pou al batay, a gade banm di w yon bagay, anpil moun tap ret anba a bat bravo, mesye degaje nou batay, kontinye batay, men le fèt ke batay la se anba la li ye, Li bay pwoblèm paske moun pa ka travèse. Eske n konprann? Donk, bagay yo te rèd e nèg yo, nèg Krisla yo menm anlè a yo di ke fòk yo pran anpil tèritwa nan men Ti Lapli e se sa k fè yo pa vle kanpe nan batay la. Donk, si lontan nèg yo te yon ti jan pè pou pote bouye, ebyen jounen jodi a la a, 2 kan yo afiche, yo m ta kapab di 3 kan yo, Krisla, Ti Lapli, Krisla Izo, nèg ap pete kout bal, epi Matisan menm bloke. Tout bagay fini nan Martisan. An konklizyon m kapab di ke se chak jou genyen pwoblèm o nivo de rejyon metwopolitèn Pòtoprens. Kèlken ki li menm abite nan kapital la, Li ap gen anpil difikilte pou soti. Si w di w pral Kwadèboukè, tèt chaje, lanfè. Si w ap sikile anba lavil, pwoblèm. Si w nan anba Dèlma ankò, pwoblèm. Gen anpil moun ki oblije ap poze tèt yo kesyon pou di, yon moun ki abite aviyasyon mezanmi kòman li fè? Men ekoute Bondye ede yo kanmenm. Tande, Bondye ede yo. On moun ki abite nan kwadèboukè kòman l fè Bondye k ede yo Bondye ede yo paske sa nap gade la jounen jodi a la gen yon seri de imaj nap wè nou menm ebyen imaj sa yo se de bagay nou te konn tande ap pase nan tèl peyi men jounen jodi a la se nou menm kap viv reyalite a lè w pran yon seri de peyi alò m pap di peyi nwa yo non menm lè gen anpil peyi nwa ki devan nou men nèg yap konstwi bèl machin. Y ap fè yon seri de bagay, yo fè yon ti gwoup pou kapab akapare richès mond lan, men nou menm, nou pa fè anyen. Nou just rete nou di ke bon, peyi a p ap vanse, epi nou prime sa n ta kapab rele banditism, les gens qui sont plus hauts, yo di ben ekoute, se konsa pou peyi a fonksyone, en, si gen lapè, bagay yo p ap mache byen nan peyi sa, ben, n ap perenize lagè pou ke peyi sa kapab toujou jan n ye a. Men m panse ke un homme ki se yon bandi, to ou ta wap rive nan yon sitiyasyon pou fè yon refleksyon pou di, poukisa map batay? Poukisa nap batay? Poukisa youn ak lòt ap batay? Or nou tout se ayisyen. Ban m di nou yon bagay mesye, kounya nou tap santi nou byen si n ta yon bandi epi nou wè yon fòs etranje vin la l kenbe yon bandi gade lap masakre l, eske nou tap santi nou byen? Men ban m di nou yon bagay, kounya la. Kòm leta, m ta kapab di fè prèv de kapasite ou de laksism ke petèt nou fè yon jan pou n di mesye ann ede peyi sa avanse. Nou genyen kontribisyon pa nou wi nou te kapab bay nan konstriksyon oubyen nan rekonstriksyon peyi sa. Nèg ki gen zam nan men yo a itilize zam nan nou kapab fè l nou kapab itilize zam nan pou n fè yon bagay ki pozitif. Antouka mesye mwen menm jiske la map tann ke nou fon bagay ki pozitif ak zam nan pa vle antre nan lojik preche vyolans men ekoute zam nan li difisil pou yo retirel nan men nou ebyen an nou fon bagay pou popilasyon an nou fè yon sese l fe an nou kite moun yo mache an nou kite aktivite reprann nan peyi sa lè sa nou konnen. Nan pran afè dirèkteman ak gouvènman an. Si nou mande yon bagay gouvènman an pa bay li, bon, nan konnen kòman nan koresponn avèk li. Antouka, se tout ti detay sa yo m te pote pou nou avèk analiz e kòmantè. Enben, m ap di nou mèsi anpil! Kòm toujou, yon maksimòm de kòmantè, yon maksimòm de pataj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. Epi, pa bliye ba nou ti pous ble an pou w nou di ke vou apresye le travay. Pi aprè, kès kon di? A la pwochèn!